Malfini pap sot kote l soti pou l vin mete poul deyò nan kalòj li. Manb nan popilasyon Fermat touye ak kout manchèt epi wòch yon kidnapè aprè li fin kidnape yon dam nan zòn Fermat 55 ki ta prale nan mache. Daprè sa temwen ki te sou plas rapòte, machin kidnapè a te an pàn pandan li ta prale ansanm avèk viktim nan e se lè sa a popilasyon an Pase a laksyon e sa w tande a, touye kidnapè, rekipere zam e non sèlman sa tou, libere dam yo te kidnape a. Pakè Pòtoprens resevwa 3 dosye kòripsyon ki soti nan ULCC, pami yo dosye Immaculat Cantave, Manman ansyen senatè Youri Latortue ak ansyen DG dwàn Romel Bell, Jacques Lafontant ki fè anons lan fè konnen deja gen sibtiti k ap travay pou transfere dosye a nan kabinè enstriksyon. Grèv grefye yo ap rapousuiv 18 jiridiksyon andedan peyi a. Prezidan Asosyasyon nasyonal grefye ayisyen ki nan vil Okay, Jean Théry Tansil kritike responsab manb gouvènman an ki refize respekte angajman l nan kad pwotokòl dakò yo te siyen ak grefye yo depi nan lane 2015. Ajisteman salè, pi bon kondisyon travay se kèk pami angajman ki te pran nan pwotokòl sa. Ministè Jistis ak Sekirite Piblik. mete yon kominike deyò fè obligasyon a komisè gouvènman 18 jiridiksyon nan peyi a pou yo verifye kontabilite grèf, kou ak tribinal yo. Komisè gouvènman yo dwe voye rapò grèf yo bay ministè jistis sou pèn sanksyon, jan atik 26 dekrè 22 out 1995 sou òganizasyon jidisyè ayisyen an mande sa. Aine ki se prezidan Asosyasyon Nasyonal Majistra Ayisyen yo ki t ap reyaji sou kominike sa, raple minis jistis lan dekrè sa te deja an aplikasyon kidonk grefye yo toujou fè travay yo kòmsadwa. Li espere se pa chantaj minis lan ap fè grefye yo ki an grèv. Plizyè tribinal de pè fèmen pòt yo akoz fenomèn ensekirite k ap taye banda nan divès kote nan rejyon metwopolitèn nan ak kèk vil pwovens. Sitiyasyon sa a entèpele asosyasyon jij de pè yo ki mande otorite konsène yo pran dispozisyon pou rezoud fenomèn ensekirite a andedan peyi a. Nan okazyon 2 lane egzistans Rasanbleman Nasyonal, Madan Sara ansanm avèk. peyizan yo, responsab yo prezante bilan travay yo reyalize pandan 2 lane sa a, yo te tou pwofite denonse diferan pwoblèm Madan Sara ap konfwonte tankou ensekirite, lavi chè, elatriye. Medam, matmwazèl e mesye, se tout detay sa yo nou pote pou ou, mwen envite ou rale chèz ou chita konfòtableman, Fouco zanmi enfo pa ou rantre lakay ou se yon plezi, tout tripotay sa yo nan bon ti mamit, san retire e san mete. Bonjour, bonswa tout moun kijan nou ye? Ankò yon lòt fwa map diw mèsi. Mèsi paske w fèn konfyans pou nou enfòme w, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou. Mèsi paske w like, mèsi paske w abone e mèsi paske w pataje videyo a, sa fè nou plezi anpil anpil. Ankò yon lòt fwa si w fenk tonbe sou chanèl la, pa ezite aktive klòch notifikasyon paw la pou w pa rate okenn videyo Zanmi pa w Fouco. Nou te gen chans prezante ou yon ti kont ayè e kont sa ki se te Machin prezidan ap pase vakabon ap kouri dèyè l. Mèsi a chak fanatik ki te kòmante, repons lan se pousyè. Ann pati krik krak pou nouvo kont nou genyen. Mwen fèt nan dlo, men depi m rantre nan dlo, mwen disparèt. Mwen fèt nan dlo, men depi m rantre nan dlo, mwen disparèt. Pa ezite kite eleman repons pa w la nan kòmantè la, sa ap fè nou plezi anpil anpil. Gwo nouvèl, mounanm yo, byenvini! Se sou Tag 509 ou konekte, nenpòt kote ou ye. Se nè ke an 2018, lè rapò tèt anba Pierre Esperance Zamou Alio la sòti e ke lapolis pral ban m yon konvokasyon, kòm mwen gen tan konnen e ke si m te reponn konvokasyon li t ap arestasyon m pa reponn li. Ban m tou rakonte w sa, pou la premyè fwa sa fèt nan lapolis e ke gwo otorite k pral gad videyo sa ap tande sa m ap di an. Yo konvoke m yon samdi, pandansetan enspeksyon jeneral travay vandredi e lendi jiska vandredi. Sa vle di kisa? Se te yon konbinezon klè pou arete m. Lè Pyè Esperans fin sòti rapò sou mwen, sou masak Lasalin, li pa kontante l de sa. Pyè Esperans kontinye al nan dcpj, li fè presyon sou dcpj pou yo mete yon avi de rechèch dèyè m. Nan avi de rechèch yo met dèyè m nan, yo mete vòl a men ame. Mwen menm Jimmy Chérisier, m poko janm vòlè nan vi m. M poko janm fè kidnaping nan vi m. M poko janm fè okenn zak sal, m poko janm tiye moun pou lajan. Nou wè chak lè m pale de sa, nou wè sa m di? M poko touye moun pou lajan paske m pa yon sen. Ok ou di. Sa vle di kòm ou di ou gen esperyans se a Lyon. Epi ban m ba w, ban m ba w istwa. An 2006, m t al pran yon fòmasyon nan dwa zimen. E te rnddh fè esperyans a Maryland Gilles potko divize pou lajan, pou vòlè. Yo te met tèt yo ansanm. Nan echanj ki t ap fèt, m te pran lapawòl epi m t ap rakonte Maryolèn Jil sa. Te gen Fritz Jean alepòk, e pa Fritz Jean Montana non, Fritz Jean sa l te enspektè jeneral an chèf Polis Nasyonal Dayiti. Epi m te m te pran lapawòl, m te di Maryolèn Jil, ou wè zam ki sou mwen an legal. Wè w ap mache fè polisye abi, fè revoke polisye. Ou wè jou nou fè revoke m mal, m ap pran zam nan. Ilegal paske mwen menm se zam mwen konn manyen, se metye zam mwen fè, map kenbe zam pou rès vim. E poutèt sa zam ki nan menm lan mpoko janm vòlè avèl janm di nou an, mpoko janm fè kidnaping avèl. Okontrè zam pam nan menm se pou sam genyenl menm poum goumen kont kidnapè. Paske se se vagabon tankou Pierre Esperance zanmiw, alyew. Se vagabon sak met peyi a konsa. Se vagabon tankou Pierre Esperance zanmiw, alyew ki afebli enstitisyon sak rele polis nasyonal dayiti a ki fè jodia kidnapè sou moun konsa. Ok frem. Kom ou se yon neg m swiv anpil e m swete komsi ou ap pale fo. Le w ap pale fo, fok ou pa detwi moun. E m swete ou pa janm detwi moun paske m konn tande w di ou pa konn detwi moun. Kounye a kom Pierre Esperance se alye Ezanm ou, al mande Pierre Esperance si m te janm met pye m Lasalin. Men jodi a ou we l klè. André Michel, Majorie Michel, Rosemila Petitfrè, tout ekip ki te bezwen dosye pou mete sou prezidan Jovenel Moïse lan, e sak fè yo fouye nom nan masak Lasalin. Men jodia se yo k met tèt yo la avèk phtk pou kraze peyi a. Ou pa wè jan kidnaping nan fò? Enben nou menm nan Genève e goumen sa nap fè. Goumen nou pap bay zòn nou yo pou vòlè, pou vagabon vin ap kidnape moun. E sa nou di. Ok. M te chwazi reponn nou gwo jou fèt mwen an. Epi nou konn sa l ye deja. Ankò yon fwa sè m, frè m yo, pitit mwen, moun k ap sipòte nou, m di Gran Achitèk la mèsi. Nou wè jan m ye deja. M fèt kare konsa. Chak ane. E m ap wè plizyè ane konsa toujou. Ok. M di Gran Achitèk la mèsi. E m ap wè plizyè lòt sa yo pou m bay. Ala traka pou lave kayte nan peyi sa a. Kisa ki manti, kisa ki verite? Kiyès kap bay verite, kiyès kap bay manti? Antouka, medam, matmwazèl e mesye jan ti pwovèb kreyòl la di l, tou manti pa fon se laj li laj, depi nou gen pasyans nap arive jwenn laverite. Jan ke m te anonse w, manb nan popilasyon Fermat la touye ak kout manchèt epi wòch yon prezime kidnapè apre li te fin kidnape yon dam nan zòn Fermat 55 ki ta prale nan mache. Daprè sa temwen ki te sou plas rapòte, machin kidnapè a te an pàn pandan li ta prale ansanm avèk viktim nan, e se lè sa a popilasyon an ki t ap suiv aksyon an touye kidnapè a e sa w tande a, rekipere zam ansanm avèk lòt materyèl e moun yo te kidnape a yo libere l donk frèzesè byeneme. Popilasyon ayisyèn nan bat bravo pou moun Fermat ki poze gwo aksyon sa. Nan sa ki gen awè ansanm avèk dosye lajistis, Komisè gouvèneman Pòtoprens lan Jacques Lafontant fè konnen li resevwa 3 dosye kòripsyon ki soti nan ULCC, pami yo dosye Immaculat Cantave, manman ansyen senatè Youri Latortue ansanm avèk ansyen DG dwàn Romel Bell, chèf. Pakè a anonse gen sibtiti k ap travay pou transfere dosye yo nan kabinè enstriksyon Mèt Jacques Lafontant nan mikwo Josué Belamour. Se yè nou resevwa pa mwen de 3 dosye ki gen a wè ak kestyon de kòripsyon ki soti nan ULCC. Dabò dosye ki konsène CAS, Madam Edrine Tonton. Dezyèm dosye ki konsène Madam Carmen Immacula Cantave. Nou genyen yè non adrès Ministr Emily Prophète te fè. Li te mande pou komisè gouvènman yo kapab opere sezin kabinè denstriksyon sou dosye sa yo. Nou reponn minis lan, nou defere a enstriksyon an maten an. Deja genyen yon sibstiti ki an chaj de dosye sa yo k ap prepare RIO. pou kapab defere yo konfòmeman a lalwa nan kabinè denstriksyon. Sa se kesyon sa m te bezwen souli menm antreteni avèk laprès pou m di ke pou m te voye yon siyal bay popilasyon an, kominote entènasyonal e minis mwen patikilye ke dosye yo p ap dòmi, yo p ap ret nan tiwa pakè a e nou ap defere yo kareman e deja gon sibtiti ki alèv. la loi dit, mais autorité judiciaire qui est là pour, pour exercer le pouvoir judiciaire. D'accord Ce sont les commissaires gouvernement, les juges de paix, et les juges d'instruction, etc. D'accord Donc c'est ça la loi dit, même monde qui l'a pour exercer le pouvoir judiciaire. Donc la porte d'entrée des dossiers pénaux, c'est par quel lié. C'est pourquoi dans étendu judiciaire PAMLAN, USCG gen pou defere tout dosye li enstwi sou yo, li envestige sou yo, sou de soupson de koripsyon pou l defere yo a la jistis. E se sa l fè jodi a, li voye yo a la jistis, paske l pa ka enstwi, li pa ka li menm pou l ap envestige, pou l pouswiv an menm tan. Dakò? Donk li gen pouvwa denvestigasyon sou de soupson de koripsyon, e mwen m gen pouvwa de pouswit. Je suis en poste et je suis, j'exerce ma fonction de commissaire du gouvernement. E jodi a ou poze m kesyon, se mwen k ap pale nan biwo a la. M pa izipe yon fonksyon. E minis mwen ban m ekri, li ban m ak, li ban m ak, li ban m enstitisyon sou de korespondans ke yo ba li, li ekri yo ban mwen, li mande m aji sou yo, ba li enfòmasyon, etsetera. E mwen menm tou m an pòs. Si m an pòs, si m pa komisè, konnen vin pran m la, mete m deyò. Ou dakò? Nenpòt moun ka, si mwen menm m pa an pòs, m pa an fonksyon, Si m pa komisè gouvènman, fè yon nenpòt moun vin pran m mete m deyò kounya, lè m pral. Depi l an dwa mete m deyò m prale, depi l kapab mete m deyò m prale. Grèv grefye yo ap pouswiv nan 18 jiridiksyon peyi a akoz leta ayisyen jiskaprezan pa vle respekte angajman l nan kad pwotokòl dakò yo siyen ansanm avèk grefye yo depi nan lane 2015. ajisteman salè, bon kondisyon travay se kèk pami angajman ki te pran nan pwotokold akò sa a, dapre prezidan Asosyasyon nasyonal grefye ayisyen yo nan jiridiksyon Okay, Jean Théry Tansil lanse yon apèl bay otorite konsène yo pou yo pran responsabilite yo nan dosye sa a pou grèv la kapab leve. Jean Théry Tansil te pale nan mikwo korespondan nou nan vil Okay, Jean Vanel Soliman. Mwen gen sitiyasyon difisil map mande leta ayisyen pote kòl dakò nan jwenn non nou gon stati ki te o nivo chanm dè depite a nou depoze depi 2015 chanm depite a ale pati an vakans li pa janm vote li ale manda l fini li pa janm vote l kounya la konsèy dè minis ap fè tout aswè n jounen yo ka adopte l nan konsèy dè minis stati grefye yo pou nou kapab gen yon stati legal ki kapab rekonèt nou pou nou ap fè tout aswè n jounen moun ayisyen ap di Grefye toujou nan grèv, men yo pa konnen efò grefye yo fè pa le byè de mèt Mathe Aine pou fè pou n gon stati. Ki sa k fè stati sa nan Ministè Lajistis, Son Ekselans PM Ariel Henry pa ka reyini pou l vote stati a pou grefye yo kapab retire kò yo nan grèv. Otomatikman nou gon stati ki vote, nèg rekonesans legal. E sa fè nou menm grefye nou toujou ap di. Nou pa gen pwoblèm pou n al nan CSPJ. Men pou n al nan CSPJ, fò n gen yon manm nou syeje onivo CSPJ. Pase reprezantan jij de pè yo gen yon moun yon manm nan CSPJ. Reprezantan komisè gouvènman yo gen yon manm nan CSPJ. Reprezantan tribinal sivil yo, dwayen yo gen yon manm nan CSPJ. Kou dapèl gen yon manm nan CSPJ. Kasasyon gen yon manm nan CSPJ. Poukwa pa nou menm? W ap gade yon manm dwazimen ki ò sistèm ekstrajidisyè, li gen yon manm nan CSPJ. Poukwa pa lè grefye ki se lè poumon di sistèm pa gen yon manm nan CSPJ? Nou prè pou n al nan CSPJ. Men pou n al nan CPJ fò amande tèks lwa sou pòtans travay stati a, pou yo amande l pou kapab ban nou reprezantan nou nan CSPJ lè reyinyon ap fèt pou kapab pale de nou. Paske nou menm nou santi ke san nou menm pa gen sistèm jidisyè ayisyen. Paske le grefye se pa sa moun yo ap di, le komandè Montel ap di, prene lè nòt. Le grefye li osi jeneral, se yon achivis, se yon kontab, se yon sekretè. Grefye a osi ale o dela de la. Nou mande ke pou leta ayisyen pwotokòl la kòl te siyen le 5 novanm 2017 sou Eddy Fortuné a pou l pran pwotokòl la konsa an konsiderasyon pou nou menm grefye moun kapab konnen ke nou santi n fyè. Prensipal revandikasyon nou dwe konnen se nominasyon 2 grefye ki te fòme nan premye pwomosyon lekòl majistati a. Se 4 DDB n ap mande. Se bon kondisyon de travay. Pa egzanp, grefye vin la pa gen biwo. Grefye a se li ki responsab akèy nan tribinal la. Anvan pou grefye pa gen biwo, e li responsab akèy nan tribinal la. Grefye a, madanm ni malad. Li paka mennen pitit li lopital paske kat asirans OFATMA, lè nan OFATMA nou moute anwo boudet nan OFATMA. Nou pa mande ogmantasyon salè, nou mande ajisteman salè. Paske nou ale odela de sa, pandan map pale avèw la, pou peye yon taksi pou grefye a vin travay la, fòk gen 100 goud. Salè nou te gen do le tan e te 25 goud, nou te peye pou nou te vin la. Nan yon korespondans li voye bay komisè gouvènman kou ak tribinal 18 jiridiksyon peyi a, Ministè Jistis fè obligasyon pou verifye kontabilite grèf kou ak tribinal yo. Komisè gouvènman an dwe voye rapò grèf yo bay Ministè Jistis, sou pèn sanksyon jan atik 26 ak dekrè 22 out 1995, jan òganizasyon jidisyè yo mande sa. Komisè yo dwe gen kontwòl grèf yo daprè menm dekrè sa. Aine ki se prezidan Asosyasyon Nasyonal Majistra Ayisyen yo ki t ap reyaji sou dosye sa raple ministè jistis dekrè sa te deja an aplikasyon kidonk grefye te toujou fè travay yo kòm sa dwa li espere se pa chantaj minis lan ap fè grefye yo ki an grèv depi plizyè mwa ebyen prezidan ANAGH la fè konnen okenn komisè pa ka mande yon pwodui rapò jan minis la egzije komisè yo sa. N ap raple pou otorite yo se pa jodi a l ap rantre an aplikasyon ke l te deja daplikasyon atravè tout tribinal yo. Men, se ministè de la jistis ki gen pou misyon pou li nome moun ki genyen ki pou aplike dekrè sa a ke li menm li pa janm fè. Nan nivo tribinal premyè enstans yo, amand yo gen amand ki yo peye dirèkteman nan DGI e genyen tou ki antre nan tribinal yo. Grefye an chèf lan toujou vèse kontribisyon sa yo a la DGI e sa k pou antreteni tribinal la yo pran yo. E si w ta pran konsta yo gen yon pati nan kòb konsta a ki pou jij de pè a e gen yon lòt pati ki pou grefye an. Tout sa yo nou kwè ke yo fèt selon lalwa. E si tout fwa ke gen yon kòlèg ki ta komèt yon enpè, y ap jis raple li a lòd pou yo di l men ki sa l gen pou l fè. Men se pa kèlke atik ki petèt an favè oubyen nou swete pou ministè de la jistis itilize pou fè nou chantaj pandan ke nou nan grèv lan, men nou swete ke se lalwa an antyè pou otorite yo nan ministè de la jistis aplike an favè nou menm grefye. Jodi a nou nan grèv. Pa gen pèsonn komisè gouvèneman ki kapab vin mande nou pou nou al bay rapò oubyen pou nou travay paske al pwodui rapò w la se travay li ye men poutan nou nan grèv sa son dwa nou genyen pou nou mande avèk otorite yo e nou swete tou ke minis jistis lan menm pou l kenbe mo l paske se minis jistis lan menm lan 2017 ki te pran angajman l pa rapò avèk akò ke nou te siyen ki te di nou l ap mete akò sa an aplikasyon e depi nan ane 2017 nou ta pral jwenn yon kat de debi e gen yon ogmantasyon gradyèl ke nou t ap jwenn. Se menm minis jis sa a tou, lan 2019, ki te di nou l ap nome tout grefye ki fòme lan lekòl majistrati yo e ki ap bay pwomosyon avèk lòt grefye toujou e k ap mete akò 2017 lan an aplikasyon avèk tout akò 2019 lan. Se menm minis jistis sa a tou ki te pran angajman l lan akò 2017 lan pou l te fè swit legal avèk stati grefye an pou yo kapab pibliye l lan jounal ofisyèl peyi a, Le Moniteur. Se menm minis jistis sa tou nan mwad me 2022 ki te pran angajman l devan tout nasyon an, devan grefye yo, ki te di nou li deja pase lòd avèk otorite yo nan ministè dè finans pou oktwaye kat de debi an avèk nou, pou ogmante salè nou, ke li deja fè lèt pou nome grefye kòm sibtiti komisyè gouvèneman, grefye kòm jij yo, se CSPJ menm ki te. trete dosye anviwon 45 grefye e l te soumèt yo bay Primati, Primati te defere yo nan Ministè de la Jistis e Ministè de la Jistis te deja redije tout lèt sa yo retounen yo nan Primati ke Primati pa fè ka de yo. Ke Minis Jistis lan kenbe pawòl li pandan ke nou menm, n ap fè tout travay nou gen pou nou fè yo selon lalwa e n ap respekte lalwa. Pi lwen, Asosyasyon jij depè yo di yo ap apiye grèv grefye yo k ap egzije pi bon kondisyon travay, ogmant ogmantasyon salè pou site sa yo sèlman. Genyen Jean Paul Jean Kesnel ki se prezidan asosyasyon an ki kritike responsab yo nan leta a ki pa deside satisfè revandikasyon grevis yo nan kad akò yo te siyen ansanm avèk grefye yo. Ann koute Jean Paul Jean Kesnel. O nivo Asosyasyon Jij de Pè Ayisyen yo, nou apiye kare bare grèv grefye yo k ap mande de bon kondisyon pou yo travay e de kondisyon tou pou lavi yo vin miyò. Donk se nan kad yon antant avèk Ministè Lajistis ke Grefye yo te chita e ministè la te pwomèt yo eben pou amelyore e kondisyon de travay yo e kondisyon de vi yo. Bon, malerezman, anyen pa di, sa ki vin oblije ke yo rantre nan grèv. Maintes reprises, yo sone sonèt dalam nan pou ministè lajistis tande yo, malerezman, anyen pa di. Donk, malgre enpak grèv grefye yo genyen sou fonksyònman, tribinal yo, ebyen Asosyasyon Jij de Pè Ayisyen yo deklare l solidè avèk gwoup danplwaye sa yo ki ap mande meyè kondisyon de travay e meyè kondisyon de vi yo. E asosyasyon an ap mande Ministè Lajistis pou l respekte pawòl li pa rapò a pwomès ke l te genyen e avèk asosyasyon grefye yo e avèk asosyasyon e ki genyen komisè gouvènman yo ladan l. Se moman pou nou rantre nan depatman Nòdwès peyi a, genyen plizyè endividi ame ki pote ale yon mago lajan yo te pran nan men Yously Valmont, sekretè nan biwo konpasyon nan komin Mòl Sen Nikola ki tap soti nan vil Pòdepè. Enfòmasyon kap sikile fè kwè se mari sekretè a, ki ta monte yon konplo ansanm avèk divès lòt endividi mal entansyone pou kidnape pwòp madanm li, popilasyon an ki te veyatif te depoze lapat sou yo aprè yo te fin resevwa anpil chaplèt nan men popilasyon an remèt yo bay fòs de lòd yo nan Mòle Sen Nikola. Korespondan nou Jèbson Peti nan Pòdepè ap bay plis detay. Plizyè endividi ame pote ale yon magogo lajan anba men Yosely Valmont ki se sekretè yon biwo nan Konpasyon nan Mòl Sen Nikola. Enfòmasyon k ap sikile ta fè kwè se pwòp mari li ki ta monte konplo a avèk divès lòt endividi mal entansyone pou kondane, kidnape, pwòp madanm li. Endividi sa yo ki twouve yo nan antre vil lan nan moman aksyon an ta fèt la te arive brake yon fo zam souz li epi pete kouri avèk yon bon valè lajan. Popilasyon an ki te vrèman veyatif te poze lapat sou yo e aprè divès kout makak yo te rive remèt yo bay fòs lòd nan Mòl Sen Nikola. Pou koulya, endividi sa yo ap reponn kesyon lajistis nan Mòl Sen Nikola, kote yap transfere dosye a nan vil Pòdepè pou ba yo santans yo merite. Nap raple, Mòl Sen Nikola se yon komin kote ensekirite ap vale tèren gwo midi, vòlè pa sispann brake zam epi mete dlo nan zye popilasyon an. Depi Mòl Sen Nikola, depatman Nòdwès, Jepson Petit, Tag 509. Medam matmwazèl se mesye byen vini nan ensolit nou pou jounen jodi a gade imaj sa ebyen ok lapolis ebyen ok enstalasyon de nouvo responsab a la tèt de lawondisman de kwadèboukè pa gen pwoblèm komisè ok franselbe pa gen pwoblèm pa gen pwoblèm Humm li pral met sekirite nan kwadèboukè pa gen problèm non chèf la kontinye frape ay granmoun yo kap mennen kite yo mennen se moman nou degaje nou hahahaa eeyy ala traka wi pou lave kay tè nan peyi sa frèz e sè byeneme nou mele wi kwadèboukè men moun ki responsab sekirite nou dakò ok se mesye sila ki pral mete ebyen sekirite nan Kwadèboukè. Ala traka pou lave kay tè nan peyi sila a. Evenson Jean ki se responsab Obsèvatwa Jenès Ayisyen an, Mèt Evenson eksprime kè kase li genyen pa rapò avèk fason jèn yo kontinye ap kite peyi a pa pil e pa pakèt. Sitiyasyon peyi a ap viv jounen jodi a grav Anpil dapre òm de lwa ki kwè se yon nesesite pou tout fòs viv nasyon an rasanble pou sove peyi a, Mèt Evenson Jean. Pwoblèm de sekirite ki gen anndan peyi an, di son bagay byen kalkile paske mesye yo kote yo ye, jenn gason, jenn fanm kote yo ye, nan zòn kote yo rete, nan klas kote yo sòti ki sòti nan menm klas avèk nou. jodi a ki gen gwo zam nan men yo se pa yon ti zafè l ye se de dirijan politik nou konnen sa ok bagay yo pale se de dirijan politik se de moun ki nan sektè prive se de moun ki nan entènasyonal ki ba yo zam nan don mentnan lè w pran de moun ki pa gen anyen nan tèt yo ki pa prepare pou ba yo zam ki sa w di yo fè avè l se pa de moun ki fòme se pa de moun ideyolojikman k ap mennen yon batay pou peyi donk mentnan yo itilize zam nan e lè w ap gade gen de nèg ou wè lè w wè nèg la tou sal atè a nan la a yon sandal nan pye l. Epi se li ki pran yon gwo zam nan men l ki vann 6 mil dola, 10 mil dola e menm 15 mil dola. Donk ou pral konprann se de moun yo itilize, se de viktim yo ye. Dou nou menm ki sa n ap fè pou pèmèt ke nou sòti nan sa nou ye jodi an la. Eske ki enplikasyon ou panse jenès la ka jwe nan jwenn solisyon a? Bon lè n ap pale a nou pa pale de jenès la sèlman, n ap pale de Ayisyen an sòt men lè n ap pale de jenès ki son sektè. Nou menm youn nan misyon nou genyen se travay avèk jèn yo nan inivèsite a, nan tout espas yo pèmèt ke yo kòmanse gade bagay a yon lòt fason. Paske kisa nèg yo kite pou nou la? Nèg yo kite ke ou vin pa wè'w antanke ayisyen ok être haïtien ou pa wè sa ok donk mentnan se ale chili ale brezil ou byen antre nan yon baz gang pou fè sa sa e ke moun yo pat dwe fè donk jodi an fòk nou gade pwoblèm nan paske depi gen pwoblèm gen solisyon ok gade pwoblèm nan diyagnostike'l epi gade ansanm solisyon an pa nan menm ok m son eleman estrikti nap pale la se de eleman nap travay fè de konferans fè de fòmasyon pou jèn yo. Pou yo ka konprann, pou yo pa rantre nan sa ki gen la. Men jodi an se tout moun ki pou enplike yo ki pral pèmèt ke nou jwenn, nou palye sitiyasyon ki. Ok, nou sot fè 2 joune de refleksyon, m kwè se te 5, 6 fevriye, sou menm pwoblèm sa a jodi a avèk CJAK. Jodi a ou pa ka di yo pa deplase kite peyi a. Nan yon sitiyasyon konsa la, yon pwoblèm de sekirite ki gen anndan peyi a, kidnaping, mizè, grangou, jenès sa a pa ka jwenn travay. Jenès la pa gen yon espas vre pou l reflechi. Si w pran inivèsite a, ki se yon espas de rechèch, de refleksyon e de deba. Jodi a se anndan inivèsite a mesye yo antre yo tiye moun. Pa egzanp Gregory Saint Hilaire pou n site sèlman anpil lòt. Men gen yon etidyan k fèk sot mouri la ok. Donk ki se yon avni peyi a. Men eske sa a mande n ap gade a pou nou kouri. Paske kisa l ye? Dan lavi lè gon pwoblèm ki anfas lè ou kouri ou di ou bal rezon ok ou dil li genyen men lè ou kanpe wap gade pwoblèm nan wap diagnostike pwoblèm nan ou pran konsyans de sak genyen an epi nou chita solisyon an la paske depi gen pwoblèm gen solisyon e gen yon jou gen yon jou lap jou nan jou lap jou a ayiti pa sipoze rete janl ye an la. Genyen Marie Mireille Démosthène ki se dirijan Rassemblement National Madan Sara ak peyizan nan okazyon 2 lane egzistans òganizasyon an prezante bilan travay yo reyalize epi Marie Mireille Démosthène pòt pawòl òganizasyon an fè konnen yo gentan fòme plis pase 800 ti machann li anonse òganizasyon an pral travay pou pèmèt ti machann yo vwayaje nan pi bon kondisyon Marie Mireille Demosthène nan mikro Josué Belamour. Nou kontan gen gwo potorik fanm sa a, Madan Pierre Melita, manman tout fanm, kòdonatris Ranamsap. Se yon fanm ki san lanvè, san landwat. Nou gentan fòme plis pase 800 ti machann nan kesyon jere lajan. N ap travay pou nou fòme plis toujou, paske Nou gentan gen plis pase 15 mil madan sara ak peyizan nou pa chita nan sèl fanm nan se peyi nou nap defann nou ap travay sou kesyon transpò machandiz nou pa vle ti machann yo anpile menm kote ak machandiz yo. Fòk gen sendika pou defann dwa machann yo ak peyizan yo. Nou sou wout pou n fè alyans ak usaid pou vi moun sa yo kapab amelyore. Se pa lontan non, nou kouvri 10 depateman an. N ap travay pou anpil bagay pou kesyon achte, vann, Ak transpò vin pi fasil nan lavi chak grenn ti machann ki dakò lonje men ba nou pou anbrase yo, m ap ankouraje nou kontinye nan chita pale ak aji vit pou sove Ayiti. Melita Pierre, ki se prezidant Rasanbleman Nasyonal Madan Sara ak peyizan yo denonse diferan pwoblèm Madan Sara yo ap fè fas tankou ensekirite, lavi chè elatriye. Melita Pierre raple Premye Minis Ariel Henry, Ranamsap, te siyen akò 21 desanm lan se pou Madan Sara yo te kapab gen yon alemye Alòske kondisyon lavi a vin pi konplike, li swete gen dispozisyon ka pran nan nivo gouvènman an an favè Madan Sara yo, Melita Pierre. Mwen santi mwen koupab paske mwen pa janm kanpe pou mwen di ke sa machann yo ap andire nan peyi an nan moman sa la. Machann yo ap andire, yo an difikilte, yo ap vyole yo, yo ap kidnape yo, e an menm tan tou, pitit yo, y ap retwouve yo sou pil fatra, pitit yo ap sòti, yo p ap rantre, pa gen moun ki an sekirite. Mwen te di l, sa gen dezan, defen Prezidan Jovenel potko mouri, lè m ap di l. Nou nan yon bato titanik. Si ke nou pa mete pye nou atè, sèkèy la ap mache pran tout moun, menm anndan kay nou. Jounen jodi an se sa ke n ap viv. Machann yo pa ka sikile. Pwodui yo tèt nèg. Glòs luil kòmanse ap vann 15 dola. Doum diri 30 dola. Se ke nou wè nan kisa ke nou ye la. Gen machann, jounen jodi an la, lafen ap tiye. Nan Kenscoff, kòdonatris nou ap plenyen. Kenskof ki te konn bay legum yo ap plenyen aktyèlman la bandi rantre lakay yo yo vyole yo yo tiye yo poko janm gen anyen ki di nou vle pale avèk nimewo 1 peyi a paske nou menm rana msap nou te rantre nan yon demach ki tap fèt 21 desanm pou nou te ka wè si pata gon chanjman nan peyi an pou tout madan sara yo paske madan sara yo se yo menm poumon ekonomi peyi an nan men yo se baz peyi an se yo menm ki sanse nimewo 1 peyi an. Men, m pa wè anyen. Men nou menm, nou te chwazi siyen yon akò 21 desanm se pou te ka gen yon ale mye pou tout moun nan peyi an. Men nou ap kouri sou 3 mwa. Poko janm gen anyen ki di pou machann. Okontrè, se kounya machann ap mouri, se kounya kwabosal ap vid, men pa gen anyen ki di. Men nou ta renmen konnen ki sa k ap fèt nan jou aveni yo. Nou ta renmen konnen ki sa k ap di. Si nou menm nou fè chwa yon fanm ki se Madam Mirlande Maniga pou nou mete la, se pou nou te kapab wè ki sa k te ka di. Men jouskaprezan poko gen anyen ki di. Nou chita avèk nimewo 1 an, nou tande. Nou gen travay ke nou menm nou fè Nou wè gen bagay ke li anvi fè. Men, ki sa lòt akò 11 septanm nan di? Èske vrèman gen yon kowòm pou tout sa k ap fèt yo pou yo fèt? Èske vrèman moun sa yo, yo wè difikilte ke n ap andire jodi an? Tout moun ap jere enterè pa yo, men se pa peyi. Nou bouke, nou pa kapab ankò. Òganisasyon kominotè pou devlopman riral Akode, prezante yon pwopozisyon ki gen 10 pwen nan lide pou reyalize eleksyon nan peyi a nan ane 2023 a. Pami sa yo site, dezinyasyon ansanm avèk enstalasyon manb KEP yo, fè rekritman, seleksyon ak fòmasyon pou manb bed yo, rekritman ansanm avèk fòmasyon pou mandatè pou n site sa yo sèlman, Sovè Delva ki se kòdonatè jeneral OCODE, ebyen kwè nan 9 mwa sèlman pouvwa an plas la kapab reyalize eleksyon nan peyi a, pou plis detay frè e sè byen eme ann tande Sovè Delva nan mikwo Josué Belamour. Men pwopozisyon OCODE fè bay tout aktè prensipal yo pou n kapab mete machin elektoral la kanpe, k ap pèmèt nou reyalize bon jan eleksyon nan peyi a nan 9 mwa ki rete nan lane 2023 a 1. Seleksyone ak enstale kep la yon mwa 2. Rekritman, seleksyon, fòmasyon ak enstalasyon manm bed ak bek yo yon mwa 3. Rekritman sipèvizè yo, fòmasyon ak deplwayeman manm yo sou tèren an yon mwa. Rekritman, seleksyon ak piblikasyon lis ofisyèl pati politik yo yon mwa. 5, Enskripsyon kandida yo ak analiz dosye kandida yo ak piblikasyon lis ofisyèl la yon mwa. 6, Rekritman gad elektoral yo, fòmasyon ak deplwayeman yo sou tèren an 15 jou. 7. Idantifikasyon ak seleksyon sant vòt yo atravè tout Repiblik la, yon mwa. 8. Rekritman manm BV yo ak fòmasyon yo avan joune vòt la, pou pi piti 2 joune fòmasyon, 15 jou. 9. Rekritman ak fòmasyon mandatè pati politik yo, pandan 2 jou fòmasyon avan eleksyon yo, 15 jou. 10 e dènye, ouvèti kanpay elektoral la sou tèren an, Ak fèmti kanpay la, on mwa, 15 jou, 45 jou dire kanpay elektoral la avan eleksyon yo. Note byen, pwosesis elektoral la n ap pale jodi a, se pa enskripsyon kandida yo ak kanpay elektoral ak joune vòt la. Se pa sa l ye. Pwosesis elektoral la se yon machin ki gen anpil etap ladan. Depi enstalasyon kep la, machin nan derape san kanpe nan wout. jis rive nan enstalasyon eli yo atravè tout peyi a. Tout aktè prensipal yo ki gen enterè nan zafè eleksyon nan peyi a, espesyalman pati politik yo, moun k ap kandida yo, sitwayen responsab yo, tout konsène pou veye, kontwole, kijan pwosesis elektoral la ap mache, èske machin elektoral la ap byen mache. Sa se wòl aktè yo. Sa nou rele, sa nou rele yon pwosesis elektoral konplè. Se sa nou rele yon pwosesis elektoral konplè. Sa vle di, se pa ni kanpay elektoral kandida yo ak joune vòt la, se pa sa ki enpòtan nan pwosesis elektoral la. Note byen, Òganizasyon Kominotè pou Devlopman Riral, OCODER, pwofite raple tout aktè ki enterese nan zafè eleksyon nan peyi a, n ap bezwen 9 mwa, Pou n reyalize yon bon eleksyon kòrèk, san twou nan manch. Se moman pou n fè yon kout pye nan lentènasyonal la pou n konnen kisa k ap pase nan rès mond lan. Jounalis Evans Gershkovich jwenn arestasyon l ayè jedi 30 mas 2020 an nan peyi Larisi pou espyonaj, daprè sa sèvis federal ris anonse. Pou jounalis repòtè a ap gen pou pase 2 mwa nan prizon akoz li tap chèche enfòmasyon sou yon antrepriz konplèks militaro-endistriyèl Ris pou Etazini dapre yon kominike Ris. Yon gwo jiri nan Manattan vote pou enkilpe nan penal Donald Trump kòmkwa li ta achte silans yon aktris pònografik nan lane 2016, daprè sa plizyè medya ameriken fè konnen ayè 30 mas la. M ap raple w, se premye fwa nan listwa amerikèn yon ansyen prezidan ap fè fas ansanm avèk yon bann akizasyon kriminèl konsa. Opozan Ousmane Sanko kondane 30 mas 2023 a pou l pase 2 mwa nan prizon e peye 2 milyon fran cfa kòm dedomajman pou difamasyon aprè minis touris lan, Nabe M. Baye Niang te fin depoze yon plent kont li. Ebyen 31 moun fè vwèl pou peyi san chapo nan yon gwo dife ki eklate nan Feri ayè jedi 30 mas la nan sid Filipin, daprè sa gouvènè pwovens Meridyonal Balisan lan ki se Jim Salamin anonse 31 moun ki mouri yo gen 13 moun ki mouri sou plas e tandiske 18 lòt yo vin mouri aprè. 9 sòlda mouri nan yon krach elikoptè lame ameriken daprè sa pòt pawòl lame a anonse jedi 30 mas 2022 a. Krash sa ki rive fèt akoz 2 elikoptè antre an kolizyon pandan yo tap fè misyon yo konn abitye fè nan eta Kentucky. Gouvènè a ki se Andy tal vizite yè fanmi viktim yo nan sousi pou pote senpati bay fanmi sila yo. Frè se sè byeneme, palman Tuk la kalifye linanimite adezyon Finland Nan otan, jedi 30 mas la, 276 depite Turk vote kèk jou apre depi Ongwa a te vote kandidati Finlandèz yo ki te bloke depi Me 2022 pase a. N ap raple, se 30 eta manb Trete Atlantik Nò ki apwouve kandidati sila. Nan sa ki gen awè ansanm avèk 1 debi eske pa timoun map leve isi a. Eske m voye w al manyen bagay. M double w pou w al boure m yon kote w pata dwe boure l. Avan wap pale gadem nan je. Eske lè m do al al manyen sa w pa ta dwe manyen? Hein? M do al manyen sa w pa ta dwe manyen? Uhmm wi. Eske m pa di w lè w al manyen yon bagay ki li pa bon pi m ba w fè l? Wi. Poukisa w fè l? Hein? Poukisa w fè l? Avan map pale gadew nan je. Poukisa lem diw non wal fel. Wi. Eske kounya lem pale wap tande. Wi. Wap tande kounya. Hein gadem nan je. Gadem nan je. Wap tande kounya. Wi. Ou pap fe dezod anko. Wap fe dezod toujou. Ou pa fè dezòd ankò? An, enben ok. Ala traka pou lave kay tè papa. Oh non, tout sa yo dou wi, mède sante timoun nan wi. Antouka, frères et sœurs bien-aimés, jan n toujou renmen di l pa bor isit, Haïti dictature, la pelle des Antilles, Haïti démocratie, la République des coquins, sèl vòlè yo k ap rete, qui vivra verra, qui mourra kakara, n ap fè plas a Vwadlamerik, près enfòmasyon nasyonal ak entènasyonal yo, randevou kase nan yon ti tan ki pa twò long. Nouvo devlopman nan kidnaping koup Ayisyen-Ameriken Sajan Duckens Toussaint ak Abigail Toussaint, Premyèman reyaksyon ki soti nan Washington sè ke Depatman Deta di ke li okouran de kidnaping nan e l ap travay avèk otorite ayisyèn yo sou ka a, se la nou ka rete an tèm de reyaksyon bò kote Washington. Pandansetan gen korespondan nou nan Pòtoprens Masiado Vilmé ki li menm te ale Leyogàn kote ke li pale avèk kèk fanmi yo yonn ladan yo. Nan news, atravè yon tweet Luckson Sainvil ki se korespondan Karayib pou Florida, ki tap di ke moun yo se sitwayen ameriken, se depatman deta ki pral negosye avèk FBI, bagay konsa. Men nou te Di Kanèl li menm li te rele yon moun, li pa t bay nimewo nou menm lakay la, ni mwen menm ni manman m, ni pitit mwen. Li te bay yon zanmi, yon pwòch fanmi an. Li te bay nimewo l, ok, se li menm ki yon jèn gason, se menm laj yo gen, se li k ap fè tout bagay. Donk, depi, yo toujou di y ap negosye pou twa moun, paske lè moun yo te rele l, yo mande l, Anrajisè yo te rele jenòm nan, yo mande l pou konbyen moun l ap negosye. Li di, Bon, m gen twa moun nan men nou, m ap negosye pou twa moun. Donk, se sa, se sa l te kesyon. Negosyasyon an te pou twa moun. Men, toujou gen de detay, ou konnen, negosyasyon pa janm piti, donk, sa potko janm abouti. Jiska avan yè. Kounya la lè news yo vin ak dam nan li gon moun yo ki nan ki nan sekestrasyon an yo gen yon yo gen rès fanm yo laba ki ale nan laprès amerikèn yo pa pale de Dekanèl ditou donk lè yap pale se kòmsi se 2 moun yo gen ki kidnape yo yo pa gen rapò avèk ayisyen se FBI ki pral negosye se depatman deta bagay konsa sa te choke plidan paske Dekanèl li menm Nou menm nou te toujou di negosyasyon e pou 3 moun, se 3 moun yo pou nou jwenn. Men yo menm yo jan yo fè a se tankou yo met Dekanèl deyò nan dosye a, donk sa vle di ke si nou menm e pou Dekanèl pou nou ta negosye kounye a. Bagay lan te pase samdi 18, dimanch swa m kwè gen yon moun ki di yo li ka fè yon bagay kòmsi se pat ravisè prensipal la. Ou tande gen afè de 6 mil dola la, se t egzat li bay vre. Paske moun nan di li kapab ale pran moun yo men fòk yo bay kòb pou yo kapab peye yon lòt tyès. Se tankou m ta di w se yon lòt bandi ki vin antre nan bagay lan. Yo menm menm nan tèt cho, yo yo vèse kòb la vrèman e moun nan te di se bagay pou yo fè kòman yo di sa? Depo Western Union. Eske western union nan te rive fè yon fè depo sa? Wi yo fè l. Wi yo fè l. Kounye a. Yo fè l an 2 tan paske yo pat ka voye l an sèl kou. Yo fè l an 2 tan. Moun nan pran kòb la, li retire l. Epi aprè yo vin, e jiska aprè yo wè ke se yon moun ki t ap fè kòb. Yon moun ki rele, yon fanmi lwen ki rele sè. detni an, li di l pa gen rapò, l pa nan pawòl negosyasyon, se FBI ki sou dosye a avèt Depatman Deta. E kounye a nou menm nou ant le marteau et l'enclume, nou pa konnen kisa pou nou vrèman fè paske nou bezwen Britanel deyò e li menm li di li pa nan negosye avèk avèk moun avèk moun li pa nan negosyasyon paske avèk patikilye bagay sa yo pa janm fyab, se FBI ki gen dosye a avèk Depatman Deta. Pandan se tan, yo menm yo, yo pa pale de Dekanèl, yo sèlman pale. Ditou! Se tankou Dekanèl pase kòm yon lèt alapòst. Donk, sa riske nan dego, nan demach FBI ap fè yo, ke Dekanèl pa patisipe ladan. Non, pa ditou! Bon, yo pa menm nonmen nou non menm. Te gon premye, te gon premye antrevi k te bay, yo te di ke gon friend family, yo pa t nonmen non Dekanèl non, gon friend family ki t al chèche l. Donk se te yon gran sè Dekanèl Derozye. Donk nan kidnaping sa nou tande pale de 6 mil dola, nou tande pale de 200 mil dola. E y ap pale tou, yo menm yo pale de FBI ki ta gen pou negosye. Men n ap raple pozisyon Depatman Deta, pozisyon Washington se ke Depatman Deta fè konnen ke. Enben, Washington okouran de sitiyasyon an de anlèvman, de kidnapping nan e y ap travay avèk otorite ayisyèn yo. Epi, nan lòt moun ke korespondan nou Maceado Vilmé te pale avè li, genyen yon temwen kidnapping 2 ayisyen ameriken sa yo. Korespondan nou Maceado Vilmé te pale avè l, ann swiv. Mwen se. Mwen se youn nan moun ki te viktim de ka danlèvman ki te pase samdi dènye nan Matisan an, kote ke yo kenbe 2 sitwayen ameriken yo avèk yon kouzen mwen ki nan men moun yo tou. Donk mwen prè pou m retrase fè a kòm mwen se youn nan viktim yo tou paske m te nan machin nan tou. Yon temwen anlèvman an ki tap retrase fè a di se gwoup sivil ame ki ap evolye nan Gran Ravin Ti Lapli ap dirije ki kidnape 2 sitwayen ameriken yo, Dickens Toussaint ak madanm li Abigail Toussaint ak Decanel Derosier ki te gen responsablite pou al chache 2 dyaspora yo, epot. Mwen menm, yo fè nou monte sou Gran Ravin paske Tout nan mi an mwen wè e grafiti ki gen mesye lapli bagay sa yo sou sou mi yo donk se direksyon anlè yo favè nou. Temwen an ki pat vle nou site non l pou rezon sekirite l kwè chofè bis la ta fotif nan anlèvman 3 sitwayen yo. Se te prevu ke pou moun yo te antre tankou de pasaje ki soti de Pòtoprens a Leyogàn. Lè mwen rive pòtay epi mwen di Chofè lan, Ou te gen pou pran yon de twa grenn moun ankò, yon kat grenn moun met nan machin lan. Èske se sifi? Travayè a reponn li di, Wi, sa va, y ap ka ale. Apre ankò, mwen te, mwen di l ankò, Mwen te remake w te gen sousi kòb. Èske ou gen ase kòb pou w peye pasaj la? Li di m, A, m pa gen anpil kòb non. Kounye a m di l, Mande travayè w la ankò, paske se yon djòb n ap fè ansanm avè l, gen de An nou di gen de frè nou pa oblije kouvri. Kounya la menm, lè mesye a rive, chofè a rive e Matisan, li lonje 500 goud bay mesye yo. Kounya mesye yo di, o, ou konnen se 1000 goud li ye epi kounya la ou lonje 500 goud bay, a monchè, al pakin. Lè y al raze, epi kounya la menm, yo gen de ki vini, yo vin gade anndan machin nan. Lè yo gade anndan machin nan, Epi yo ouvri yon vit pay dèyè a, yo wè malèt. Epi kounye a yo di, bon, yo di misye, bon, kounye a w ap bay mil dola. Kounye a la yo vire al chita. Menm kote a nou menm anndan machin nan tèt nou cho, n ap fè, n ap kolekte kòb pou nou bay. Epi nou jwenn yon premye sèt san dola nou pot ale. Nèg yo di, a, yo dwe mil dola w ap bay epi kounye a la w ap vin pot sèt san. Apre sa nou retounen anndan machin nan ankò, nou fè yon lòt kolèk. nou jwenn mil dola. Lè misye pote mil dola a bay, yo di misye, ou mèt kenbe mil dola a al tann nou nan machin nan. Menm kote a, gen yon BMW X5 san plak, yon mesye do touni e ki vini nan machin nan epi li fè machin nan swiv nou. Si chofè an, li te fè sa ki pou l te fè a, sa a te gen dwa pa rive. San nou di si l te peye. Si l te peye, an nou di mil goud lan mesye yo te reklame a, sa te ka pa rive, sa k rive jodi an la, li te ka pa rive. Sepandan, yon pwòch 2 sitwayen ayisyano-ameriken yo nan peyi Etazini deklare nan yon medya Eta Florid y ap travay nan tèt kole ak anbasad amerikèn nan Pòtoprens epi FBI pou rive jwenn liberasyon Dickens Toussaint ak Abigail Toussaint, nèg ak zam kidnape nan Pòtoprens depi 18 mas pase a. Depi Pòtoprens, mwen se Marcia Doviné pou voa Kreyòl. Donk vwala se nouvo devlopman nan ka kidnaping koup Ayisyen-Ameriken sa Jean Duckens se Toussaint ak Abigaëlle Toussaint nou te pale dabò e korespondan nan Pòtoprens Marcia Dovilmé nan Léogâne te pale avèk gran sè Decanel Desrosiers ki se yonn nan moun ki kidnape yo tou avèk koup Ameriken Ayisyano-Ameriken an, epi nou te pale avèk yon temwen ke nou oblije bouche je l pou kesyon sekirite e nou pa bay non l pou kesyon sekirite, li menm tou li te eksplike kijan sa te pase. Donk se avèk korespondan nan Pòtoprens, Masiado Vilme, ke nou te kapab jwenn temwanyaj fanmi koup amerikano-ayisyen sa yo ki se Jean Duckens Toussaint avèk Abigaëlle Toussaint ou sou voa Kreyòl e kesyon ensekirite sa koze laperèz Avèk tristès nan mitan kominote ayisyèn nan aletranje, n ap pale de dyaspora, nou pral nan New York avèk kolaboratè nou Valerio Saint Louis. Sitiyasyon ensekirite k gen nan peyi Dayiti, pwoblèm kidnaping, bandi, gang k ap simen laterè nan peyi a, rive kreye yon klima laperèz nan mitan kominote ayisyèn nan k ap viv nan New York, pli presizeman nan Queens, New York, yon katye kote gen anpil ayisyen, se la yo rete, se la yo fè biznis yo, se la y ap evolye. Nou te eseye pale ansanm avèk yo e yo pa t vle pale nan mikwo voa Kreyòl paske tou senpleman yo fè nou konnen ke yo pè anpil. Sa k te arive pale ansanm avèk nou yo, yo menm tou yo di nou ke yo pè men yo fatige avèk sitiyasyon ensekirite sa a. Yo ta renmen tounen lakay yo. Byenke nan moman sa la a, nan sitiyasyon sa a, yo pa wè tèt yo k ap tounen ann Ayiti. M anvi al Ayiti, men si m di w m prale ou t ap kouche atè pou ri, m pa prale paske twòp ensekirite menn. It's is not safe. It's not safe for look at the two couples in Florida right Ayisyen yo ye right Twòp gang gang avèk no control no compassion not even for their own blood. Sitiyasyon an afekte m paske m se Ayisyèn e ke lè nou deyò nou ap tande sa k ap pase lakay nou sa fwase nou anpil. Sitiyasyon Ayiti an li deranje m anpil Paske mwen menm m se yon nèg m fè tout vi m la, m gen prèske ann di 21 an Ozetazini, m se yon nèg ki te renmen vwayaje anpil. Lòt rezon se ke twòp kidnaping, moun ap mouri menn, nèg ap tiye, lapolis, ou konprann, pèsòn pa epanye, sa vin fè w pè menn. Non sèlman i fè pè, i fè w kriye tou. Paske w pa konn kiyès moun ou ki viktim, menm lè se pa yon pwòch ou, lè w tande timoun ki pral lekòl, nèg yo twomatize yo, yo tire sou yo, yo fè yo vyolans, tout kalite, antanke manman, antanke ayifyèn, sa pa mennen nou byen. Monchè, sa fè mal. Paske pou nou gen yon peyi nou, kèlkeswa sitiyasyon an, nou pa ka ladan, Kèlkeswa desizyon nou fè lè nou ale pa gen kontwòl so peyi a se yon peyi tèt anba so m wè sa li painful pou tout ayisyen kap viv nan dyaspora paske nou kite peyi nou men nou pa abandone l. Lè w gade w wè nou tout kounye a la tout nèg se sendomeng yo prale ou konprann sa vle di kòb pou n ta depanse an ayiti an n al depanse l sendomeng men se pa sa nou vle nou pa alèz. An nou di nap sese lfe. Paske nou pa nan gè ak eken kote. Se ayifyen kap detwi ayifyen. Men si nou tout si mesye gang sa yo premyèman pran konfyans pou yo di moun ki te ba yo zam yo a yap retounen l ba yo epi yo menm yap pran jezi pou ayiti retounen nan ray li. Mpa swete nèg yo met zam nan atè men nou knprann panse epi mwen re sispann tiye sispann nou bann vyole moun. Sa sispann men let's just let's bring it together make business out of what we have the gang the the kidnapping is not se pa bon biznis. Mesaj mwen si nou te ka sispann batay pou chak grenn ayisyen wè yon lòt ayisyen pou nou ini nou se sèl jan peyi sa ka sove. Jan nou wè la, sitiyasyon ensekirite k gen nan peyi Dayiti a enfliyanse Ayisyen k ap viv nan lakou Nouyòk. Anpil nan yo pa t menm vle pale nan mikwo voa Kreyòl paske yo di ke yo pè. Depi Nouyòk, pou voa Kreyòl, Valerio Saint Louis. Mèsi Valerio Saint Louis. Sou zafè ensekirite a toujou, gen Sant Carl Levèque, youn nan òganizasyon ki pran inisyativ pou chèche mwayen pou Polis Nasyonal la fè fas ak bandi yo, ankouraje lòt sitwayen ak òganizasyon pou yo enplike nan demach sa Nou gen sou plas nan Pòtoprens korespondan nou Yves Manuel. Divès sitwayen ak òganizasyon nan sosyete sivil la antreprann demach pou chèche mwayen pou mete a dispozisyon polis nasyonal la nan lide pou fè fas kare ak fenomèn ensekirite a ann Ayiti. Sant Karl Levèk, Pè Jean Gady Maisonneuve ap dirije, se youn nan inisyatè yo k ap travay sou miz an plas yon wo eta majò pou adrese pwoblèm sekirite an. Misyon an se ede lapolis la e lame a pran desizyon kil fo pou konbat banditis partou dan le peyi. Youn nan moun kil pral nan wo eta majò sa se chèf lapolis la, lòt la se chèf lame a e 3 lòt moun ki pral travay ansanm avè yo, tout sa yap fè nap fèl ansanm pou nou jwenn yon solisyon, mwayen yap gen an se leta ki pou ba yo l, se leta ki gen mwayen. Se sa k fè w ap wè gen de moun anndan sosyete sivil la tou ki kòmanse chache mwayen, malgre yo poko jwenn avè nou, men se de bòn se une bonne guerre pou nou kapab gade. Militan Twa Moun nan mande tout lòt sitwayen konsekan anndan peyi a pou enplike yo nan demach sa a. Pè Gady Maisonneuve, yon lòt kote, denonse ipokrizi kominote entènasyonal la vizavi peyi Dayiti ki ap koule pèp ayisyen an nan farin konsènan yon asistans militè ak Polis Nasyonal Dayiti an. Kominote entènasyonal sa se ipokrit, se woule m de bò, se raketè, se vòlè yo ye, menm jan a Madam Lalim ki te vin la, ki te di, e lè, lè, lè, lè, lè, lè bandi yo fè asosiyasyon, federe, e li bon. Donk se sa yo vin mete lan peyi nou, paske yo pa janm bliye istwa nou kòm pèp. ki te kraze youn nan pi gwo ekonomi mechan ki t ap fèt sou do moun kòm esklavaj. Responsab Sant Carl Levèque lan mande popilasyon an pou sispann kouri kite kay yo bay bandi, men pito fè rezistans. Aktyèlman, fò popilasyon an rete lakay li, goumen kont sa k ap fè l pè a, Li pa pral nan kont avè bandi al di bandi ou se bandi al non men li gen dwa pou l pwoteje madanm ni pitit ni fanmi. Demach sitwayen pou bouske mwayen pou mete a dispozisyon Polis Nasyonal Dayiti an vini aprè plizyè apèl ak yon asistans militè bò kote kominote entènasyonal la ki jiskaprezan rete san repons. Lòt pwen nan aktyalite a ou sou voa Kreyòl, Etazini anonse yon nouvo bourad finansye pou pwogram ki kontribye nan fè avanse demokrasi sou planèt la. Jean Robert Philippe ap swiv pou nou somè sa a ki ap dewoule isit Ozetazini. Jean Robert, deklarasyon sa fèt nan okazyon dezyèm jounen an, Jean Robert. Wi, efektivman, se yon anons ke prezidan ameriken an fè pèsonèlman nan okazyon dezyèm edisyon e dezyèm jounen somè sou demokrasi a k ap dewoule isit Washington, dabò vityèlman e tou fizikman. Kman sa e ke moun yo prezan nan Washington? Men se yon somè ke prezidan ameriken an di ke tout peyi oubyen tout peyi ki gen pwogram ki vize avanse demokrasi eben ap resevwa yon lajan pou kontinye e ankouraje pwogram sa a men tou e se pa sèlman peyi yo men genyen tou e konpayi teknoloji yo tou yo menm tou y ap resevwa asistans finansye sa a Jakay. Valè demokratik yo, eta de dwa avèk respè dwa. men anba atak sou planèt la, dapre avètisman Sekretè Jeneral Nasyon Zini Antonio Guterres lanse nan okazyon dezyèm jounen somè sou demokrasi a k ap dewoule nan Washington avèk patisipasyon 120 peyi, gwoup nan sosyete sivil la, konpayi teknoloji yo avèk lòt antite. Walls at Closing in on Civic Spaces, Constitutional rights are being curtailed and civil liberties are being eroded, Miray yo ap fèmen sou espas sivik yo, dwa konstitisyonèl yo ap diminye, libète sivil yo ap disparèt, libète lapawòl an chit lib. Nan moman Mesye Guterres ap mande peyi yo pou rebati konfyans epi atake inegalite, Prezidan Joe Biden bò kote pa l anonse yon bourad pou diferan pwogram k ap avanse demokrasi nan lemond. We plan to add Another $690,000,000 for new funding for the Nou gen presidential plan district ajoute over the yon next lòt two years. 690 milyon dola kòm nouvo finansman inisyativ prezidan an pandan 2 ane k ap vini yo. Sou yon peryòd 3 zan, administrasyon mwen an gen entansyon travay ak Kongrè a pou n pran angajman 9 milya 500 milyon dola pou tout efò k ap avanse demokrasi tout kote sou planèt la. Atansyon espesyal ap pran an konsiderasyon teknoloji ki vize avanse gouvènans demokratik, dapre Prezidan Biden. Nan kòmansman semèn nan, mwen siyen yon dekrè pou limite gouvènman ameriken an pou l pa itilize lojisyèl komèsyal espyonaj ki sèvi yon fason abizif pou sible disidan, Militan ak jounalis sou planèt la tankou sida yo k ap viv Ozetazini. Mèkredi pase, Ministè Defans Ikrenyen an pibliye videyo sòlda k ap teste veyikil blende alman. Prezidan Ikrenyen an, Volodymyr Zelenskyy, ki t ap patisipe nan somè a a distans, raple kominote entènasyonal la rezon sipò yo te bay peyi l kont envazyon Larisi a te enpòtan. La Risi enplike nan yon gè ak nou depi lontan. Li nan batay avèk demokrasi mondyal la. Li itilize dezenfòmasyon, enjerans nan eleksyon, espyonaj, koripsyon, eksplwatasyon avèk krim sibènetik. Mesye Zelensky mande yon lòt fwa ankò plis zam ki kapab asire Ikrèn viktwa kont La Risi pandan ane 2023 a. Pandanstan, nan vil Moskou, minis afè etranjè ris la, Sergei Lavrov, rankontre tokay iranyen li, Hossein Amirabdollahian, pou l diskite jèfò pou Teheran ta sèvi kòm medyatè nan gè ant Ikrèn ak Larisi. Nou diskite sou Ikrèn, nou sipòte tout inisyativ ki kapab ede mete fen nan batay la. Chèf Ajans Enèji Atomik Entènasyonal la, Rafael Mariano Grossi, ki t ap vizite izin nikleyè Zaporizhzhia ann Ikrèn mèkredi, lanse apèl pou Kyèv avèk Moskou fè chita pale lapè pou mete fen nan gè a ki gen plis pase yon lane. Joubert Philippe, voa Kreyòl, Washington. Mèsi Jean Robert Philippe, lòt pwen nan aktyalite entènasyonal la nan Larisi, sèvis sekirite an palan de FSB arete jodi a jounalis ameriken kap travay nan Wall Street Journal an palan de Evan Gershkovich enben yon tribinal mete l an detansyon pou 2 mwa donk jiska 29 me li anba akizasyon espyonaj an favè Lèzetazini. Jounalis la plede non koupab nan premye odyans li nan distri Leforkvo epi gen reyaksyon ki soti Washington ki di ke akizasyon sa a pa kanpe sou anyen donk akizasyon se yon rar kesyon ki rive konsa yon rar sitiyasyon. Epi lòt pwen nan aktyalite a ou toujou sou voa Kreyòl toujou nan aktyalite a gen Vis Prezidan Ameriken Kamel Harris ki ap kontinye toune ke lap fè an Afrik la, yon toune ki chaje ak senbòl. Vis Prezidan an di konsa ke Lafrik se lavni li ye e li anonse yon milyad dola pa egzanp pou tout pwogram emansipasyon de la fam li te nan Gana, li gen Mozanbik nan pwogram nan. Donk gen anpil spesyalis ki konsidere vwayaj sa kòm Voyage de charme pou kontrekare sitou enfliyans ke la Chine avèk la Russie e genyen sou kontinan Ewopeyen an. E ou toujou sou voa Kreyol wap swiv yon pwogram an lang kreyol ayisyen lòt pwen ankò av nap pale jistis avoka akizasyon ak defans yo ap prezante agiman yo nan kad e ouvèti pwosè rapè gwoup mizikal Fugees ayisyen Prakazèl p alyas Pras Michel enben ap fè fas ak akizasyon lajistis Etazini deske li te konplote ak yon finansye finansye malezyen Jho Low ki chape poul li e al lage kò li nan peyi Lachin nan 3 plan diferan pou enfliyanse 2 administrasyon prezidansyèl Etazini. Pwosè a ap dewoule nan Tribinal Federal Washington nan e li atire anpil anpil, anpil atansyon akoz lis temwen yo ki gen ladan yo vedèt sinema Leonardo DiCaprio, pwopriyetè otèl Casino Las Vegas Steve Wynn epi kèk ansyen responsab administrasyon e ansyen prezidan Donald Trump. Fò n di ke Michel toujou ensiste ke li menm li inosan. Aktyalite ap mennen nou kounye a nan peyi Brezil kote ansyen prezidan Brezil ekstrèm dwat Jair Bolsonaro li resevwa yon bèl akèy apre 3 mwa li pase Ozetazini men lap fè fas ak anpil ankèt. Serge Rodrigues gen detay. Ansyen prezidan brezilyen Jair Bolsonaro ki te kite peyi li apre defèt li nan dènye eleksyon prezidansyèl yo anfas kandida gochis Luiz Inacio Lula da Silva, eben li retounen nan Brezil 3 mwa pita an sòtan l nan Etazini. Patizan ki te gen drapo pi gwo nasyon Amerik di Sid la sou zèpòl yo t ap bat bravo e chante tou pre katye jeneral Pati Liberal la, yon fason pou fè yon lèy sou Mesye Bolsonaro ki te voye men ba yo atravè yon fenèt etwat anvan rankont li ak kòlèg nan pati politik li a. Mesye Bolsonaro, ki pa t janm aksepte defèt li nan dènye eleksyon jeneral yo ane pase, ap pare pou l dirije opozisyon kont nouvo chèf deta brezilyen Luiz Inacio Lula da Silva, dapre sa kèk gwo chabrak nan pati li a fè konnen. Ansyen lidè brezilyen 68 an an te pran direksyon katye jeneral Pati Liberal la touswit apre l te fin debake nan ayewopò entènasyonal kapital la, Brasilia. Avan Mesye Bolsonaro te monte abò yon avyon nan vil Orlando, Eta Florid, li te eseye minimize wòl lidèchip li, eksperyans li pou ede kandida nan kan pa l la, fè kanpay nan pwochen eleksyon minisipal peyi a kote li ajoute eleksyon li sot pèdi nan Brezil yo se yon chapit ki fèmen jounen jodi a. Ansyen prezidan an te pran direksyon Etazini 2 jou anvan prezidan gochis Lula da Silva te prete sèman kòm nouvo chèf deta nasyon pi peple nan rejyon Amerik di Sid la nan dat premye janvye 2023. Li te fè konprann li te bezwen pran yon ti repo tou senpleman. Sepandan kritik li yo di li t ap chache evite risk yon douzèn ankèt legal nan peyi li t ap dirije a. Serge Rodriguez, voa Kreyol, Washington. Mèsi Rodiguez epi jodi a se jedi se koze fanm nou pral jwè nou pral wè ti granmoun kap jwe foutbòl Sandra Lemaire te pran plezil ann gade repòtaj li. Yon gwoup granmoun fanm ki te gen mayo wouj sou yo ak soulye asòti te bat bravo ak kè kontan apre yo te make yon gòl desizif kont Etazini. Medam yo jwe pou ekip foutbòl Mèmè Vakegula Vakegula Afrik di Sid la. Fanatik yo te kontan amò. Se te premye jounen tounwa foutbòl entènasyonal Mèmè a nan pwovens Limpopo. Menm jan ak lòt ekip yo, Sid Afrikèn yo se fanm ki gen 55 an oubyen plis. Li di sa te ede m paske mwen te ap sibi tretman pou atrit e mwen ta pral sibi yon lòt operasyon. Donk, mwen pa t oblije opere. Mwen sispann pran pilil pou doulè a. Apre egzèsis yo, mwen dòmi tou senpleman. Mwen dòmi byen. Flora se youn nan atakan ekip li. I play position e 11. Li di mwen se yon atakan, mwen jwe pozisyon 11. Lè m ap atake, mwen santi m anfòm, menm nan kè mwen. Epi, lè mwen atake, mwen debarase m de anpil pwazon ki andedan kò mwen. Flora di li anfòm fizikman, lè li pap jwe foutbòl, li swiv match nan televizyon avèk mari li epi li pase tan avèk 5 pitit pitit li yo. Tounwa mondyal Mèmè a se premye tounwa konsa yo patwone. Ekip la te fòme an 2007 e li te ede amelyore sante fanm ki kòmanse antre nan laj yo, epi tou li te lakoz yo te kreye ekip konsa nan lòt rejyon Afrik di Sid. Tounwa a dire 4 jou kote 32 ekip te fè konpetisyon, pami yo 9 ekip Sid Afriken epi 23 ekip etranje. Medam ekip Vakegula Vakegula yo te gen inifòm ble sou yo epi yo t ap flote drapo peyi yo nan moman yo t ap kouri antre nan stad la pou match yo kont Etazini. Fanatik yo te bat bravo ak kè kontan. Ekip lòt peyi yo te flote drapo yo tou. Sepandan, pami tout ekip yo, sa ki te vwayaje pi lwen yo se te Lafrans ak Etazini. Li di nou renmen l amò. Li gen anpil siyifikasyon pou nou. Se yon kominote. Sa lakoz nou anfòm fizikman e nou konnen tout moun vle menm bagay la. Donk nou kontan pou nou isit lan epi rankontre moun yo an Afrik. Florent li menm di li poko prèt pou l kite foutbòl la tonbe. in this sport I should. Li di nan laj mwen rive a si se pat pou spò sa se nan chèz woulant mwen tap sikile. Sandra Lemaire pou voa Kreyòl, Washington. Mèsi Sandra Lemaire, epi nan menm espri a nap di ke twofe mondyal foutbòl feminen an enben li twouve l nan peyi Brezil e nap raple mondyal foutbòl feminen an lap gen pou l dewoule nan Nouvèl Zeland avèk Ostrali soti 20 jiyè pou rive 20 out ak patisipasyon trè natirèlman de peyi Dayiti. Mwen di w mèsi paske w t ap suiv avèk atansyon, mèsi pou fidelite w ak pasyans ou, mwen prale m ap kite w nan bra Papa Bondye paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w, ba w lavi ak lasante, bonjour, bonswa tout moun non pa m se Fouco, randevou kase pita pou yon lòt videyo. M ranmase pakèt mwen kòz abitan pa mize lavil m prale men map kite w nan bra papa Bondje paske se li menm sèl ki kapab pwoteje w ba w lavi ak lasante bonjou bonswa tout moun nap kwaze nan lòt videyo orevwa.